Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre la kayou pou nou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. La fami, koman nou ye? Eske tout bagay anfòm? Epi menm kote a yo byen kale bwa pou Magalie Habitant. Nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout te pran lari a yo te di se bwa kale li ye ebyen madam mesye yo bay nèg yo bon jan bwa kale nan moman nap pale a la. Selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè dans un premier temps Nèg Simo yo, yo fè yon pote boure sou Jenèf Alye an fanmi manyen youn nan zòn Dèlma 6. Ebyen madam mesye, selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè gen anpil moun ki ta pran bal, gen anpil moun ki mouri, gen anpil nèg Jenèf ki ta blese, gen. pil nan yo ki ta mouri. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou dan zon premye tan ke nou menm nou mete o kondisyonèl. Antouka la fami, nou pral fè yon ti rale mennen vini sou sa ki ta lakoz bwa kale sa nan degonn Jenèf ale an fanmi manyen youn manyen tout. Selon enfòmasyon ki te vini dan zon premye tan ta fè kwè, nèg Jenèf yo ki gen nan tèt li Babekyou ta al fon pote boure sou Simo yo ke anba Dèlma 2, Nèg yo tire sou baz Simo a e Simo yo menm ta pwograme pou y al reponn Jenèf ale an fanmi manyen youn manyen tout. Selon yon sous ke mwen menm kapab fè konfyans ta fè kwè kòmandan Simo a pa t voye pèsonn al ranpli misyon anndan nan Dèlma 6. Mwen menm kòm jounalis m pa ka di nenpòt bagay. Nou met dronn nou anlè, e menm kote nou mete dronn nou anlè a, epi wo grade CIMO a ta fè kwè ke yo menm yo pat voye pèsonn al ranpli misyon anndan nan Dèlma 6. Kounya la pèp ayisyen, m pral eksplike nou kòman bagay la pase, paske nou menm nou gen dronn nou atè tout kote. M pral eksplike nou kòman bagay la pase, e lè m fin eksplike nou kòman bagay la pase, epi nou pral fè yon sentèz de sitiyasyon an. Aprè anpil enfòmasyon k tap sikile ki ta fè kwè ke se nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout ki tal atake baz Simo a, kidonk nèg yo deside reponn. Men fòk mwen di nou pèp ayisyen, lè batay la ap fèt la, Simo yo ak cha blende nèg yo fon pote boure sou nèg Jenèf yo anba a nan Dèlma 6 lakay Babekyou, e fòk mwen di kote nèg yo ye a. Nou wè kote Babekyou ye a pèp ayisyen, anndan nan Dèlma 6. Yo desann yal kraze kay epi nèg sa yo al bay nèg delmasis yo bwa kale. M te fon parèt nan va sa mwen menm m pat ka rete paske depi w parèt nan va sa nèg yo gen kontwòl ou nèg yo nan yon gwo kay anlè nèt map gade nèg yo mete katon yo bare pou nèg pa gen kontwòl yo nan fenèt la epi depi w parèt nan va sa se bal ou pran. Kounya la nèg delmasis yo pap ka pase nan va sa. Devan yap ba yo bwa kale, yap kouri monte, pandan yap moute nèg bèlè ap ouvè pòt ba yo antre, nèg bèlè ap ouvè pòt ba yo antre, lè yo fin antre, nèg bèlè take pòt la, nèg bèlè sable yo ak bal, nèg mayas sable yo a bal. Sa se enfòmasyon ki vin jwenn mwen dans un premier tan. Nèg yo gen yon sèl pòt de sòti anndan. Nèg yo pat panse si se konsa bagay la tap fèt, paske nèg yo panse, kote yo barikade ki vin fè va pou nèg maya yo avèk nèg bèlè yo pa pote boure sou yo, Toujou gen solda la. Nèg yo genyen yon sèl kote yo ka pase, ki se nan gran wout la. Kòm Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout te panse yo te tou pwisan, kounye a la nèg yo pa gen pwoblèm pou devan an paske yo panse pa gen pèsonn ki ka vin atake yo devan, nèg yo te plis konsantre yo sou dèyè a. E fòk nou di pèp ayisyen, mwen fè tout va nou konnen k gen anndan Dèlma 6. Mwen konn tout va ki genyen anndan Dèlma 6, tout blòk yo nèt. Sa ki debouche sou zòn Dèlma 2, sa ki debouche sou zòn Dèlma 4, sa ki al debouche nan zòn Maya, sa ki al debouche sou zòn Òfelen an, tout blòk sa yo se va nèt li ye. Antouka pèp ayisyen, lè nèg yo konnen se sèl blòk sa yo genyen pou yo pwoteje paske devan an se pou yo l ye, Ebyen nèg yo gen baz si mo a daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou dan zan premye tan ke nou menm nou mete o kondisyonèl nan RL prod paske nou menm nou konnen depi RL prod la gon bagay se levanjil li ye paske nou pap di nenpòt bagay fòk dron nou anlè e fòk dron nan ateri nan baz e fòk nou jwenn enfòmasyon dirèkteman nan men nèg ki anndan an. Enfòmasyon pèp ayisyen. Ebyen menm kote a la lè yap fè pote boure sa sou nèg yo. Epi nèg yo sèl kote yo genyen yan si yo pa gen le chwa yo oblije fofile kò yo la pou yo ale nou pa konn kote babekyou fè nou pa konn eksak pase men anpil jenn gason kòmanse pran bon bwa kale bon bal cho pèp ayisyen epi menm kote ya nèg yo ap monte nèg yo ap monte nèg yo ap monte epi nèg a cha a cha yo ak cha blende yo ki di se simo e mwen pral vin ni avèk plis detay pi devan wi epi menm kote ya yap bay nèg yo bwa kale. Epi nèg yo ap file moute. Nèg yo ap file moute. Nèg yo ap file monte. Nèg yo ap file moute. Lè yo fin file moute, nèg Bèlè ouvè pòt la di misye rantre. Nèg Bèlè pa pete yon bal. Pandan Simo ap bay nèg yo bwa kale anba a, nèg Bèlè yo pa pete yon bal. Nèg Maya pa pete yon bal. Yo kite nèg yo monte. Yo kite nèg yo monte. Yo kite nèg yo monte. Lè nèg yo fin monte, epi nèg Bèlè fèmen. Epi nèg Bèlè ouvè kout bal. Kounye a la nèg yo pa ka tounen desann ankò al nan Dèlma 6, bakòp Simo a ki anba a cha blende a ap bay nèg yo bal cho anba a e lè nèg yo fin moute anlè a la kounye a la nèg Bèlè fin fèmen yo y ap ba yo bon bal cho. Kounye a la nèg Maya menm desann nan batay la tou yo sable ankò. anpil nèg, selon enfòmasyon k vin jwenn mwen de bòn sous, ta fè kwè gen anpil nèg nan Jenèf ki pran bal, gen anpil nèg Jenèf ki tonbe e yè swa pèp ayisyen li te minui dwòn mwen anlè anba a gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen fè konnen nèg yo ap mache chache nèg Jenèf ke nèg yo te ouvè pòt ba yo antre. Nèg sa yo sa gentan tonbe, sa gentan blese grav, gen kèk nan yo ki gentan fofile nan yon seri de kay, nou konnen anba a gen moun ki gentan dezète kay la, zòn sa pa gen moun ditou nan kay yo, gen nèg ki gentan file kò yo antre nan kèk kay, li te nan minui, dwòn nou anlè, nap ankete e nèg yo di nan moman an yap chache nèg Jenèv ki kache nan anpil kay. Kounye a lòt dosye, ann pale de dosye lapolis la, èske se te polisye tout bon ki te antre anndan nan Dèlma 6 ki t al atake Babekyou. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè yon wo grade ta fè kwè yo menm yo pa t voye Simo anndan Dèlma 6. Men gon bagay, menm jan gen yon gwoup polisye nan lapolis la, polisye a, lapolis la fò nou, fòk mwen di nou lafami, li pa yerachize vrèman. Yon gwoup polisye ka deside y al ranpli yon misyon pou kont yo. Menm jan nèg yo te fè anlè a nan Timakak. Nou wè 3 polisye. Yo just resevwa yon apèl yal fè yon djòb sal. Kounya la yo moute anlè yal atake ti makak, ti makak manje yo. Pandan se tan lapolis pat òdone pou tal gen operasyon anlè a. Si se lapolis ki tap voye nèg yo al atake ti makak, mpanse se pa konsa yo tap voye 3 grenn polisye sèlman ale a la boucherie. t ap gen anpil mizanplas ki t ap fèt, nèg yo t ap aranje yo kou mèt Janjak pou yo rive sou Ti Makak pou yo bay Ti Makak yon bon bwa kale. Ebyen, se pa t konsa sa te fèt paske polisye sa yo se yon dyòb yo t al ranpli. Sa ka rive tou, menm nèg sa yo ki t al atake nèg Jenèf yo, nèg sa yo, yo ka te gen pwoblèm pèsonèl yo oubyen swa se yon dosye politik li ye, konsa tou, gouvènman an ka. pab, n ap mete l o kondisyonèl, kapab voye yon ekip al tire sou baz Simo a, paske pa bliye se nèg Jenèf a li an fanmi, manyen youn manyen tout, ki gen kontwòl tèminal Varreux anba a, ki anpeche gaz la sòti. Kounye a la, pou nèg yo debloke gaz la, se Jenèf a li an fanmi manyen youn manyen tout ki pwoblèm nan, fòk yo afebli Jenèf a li an fanmi manyen youn. Si lapolis oubyen lajistis nan peyi Dayiti oubyen gouvènman Ariel Henry a Pa degaje l kou mèt Janjak pou l livre gaz la peyi a fèt kare bloke kounye a la pèp ayisyen ann gade byen kòm se jenèf ki pi gwo obstak pou gaz la fè e e delivre nan peyi dayiti kounye a la gouvènman an kapab m pa di se gouvènman an non la fami gouvènman an kapab itilize menm strateji yo yo voye yon gwoup nèg al ouvè kout bal Sou baz si mo a ki tou prè a, paske pa bliye, baz si mo a li tou prè avèk nèg Babekyou yo, se sòti nan baz si mo a, fè yon file la, travèse lari a la, antre anndan Dèlma 2 la pou pase w al nan Dèlma sa l nan baz Babekyou. Oubyen w ka just fè yon ti desann pi ba la, oubyen w fè yon ti monte la, ou nan baz Babekyou. Tout kote w vire w nan baz Babekyou. Kounye a la, gouvènman an ka fè sa kòm Yon fason la pou yo jwenn yon bouk emisè la oubyen yon fason la pou yo ka al atake nèg Jenèf yo. Kounye a la, menm gwoup de nèg sa yo, yo te ka voye al tire sou baz Simó a, kounye a la menm gwoup nèg sa yo, yo ka ap genyen cha blende yo nan men yo, abiye yo an Simó, nèg yo gen bon bagay nan men yo, epi yo fon pote boure sou nèg Babekyou yo, pou yo ratibwaze nèg Babekyou yo. Kounye a, lè yo fon monte sou nèg sa yo, yo ratibwaze nèg sa yo, yo kòmanse afebli yo. E lè yo kòmanse afebli yo, kounye a la a, gen yon seri de gwo bagay nèg yo gen nan men yo. Yo gen cha blende, nèg yo gen gwo manch nan men yo, y ap pote boure sou nèg Babekyou yo. Nèg Babekyou yo ap kouri, nèg Maye a ap sable yo, nèg Bèlè ap touye anpil nan yo. Kounye a la a, nèg yo ap rache depi se dan devan Babekyou. Otomatikman yo fin rache tout dan devan Babekyou, kounye a la a, dan dèyè Babekyou yo a vin vilnerab. Babekyou tou li menm lap vin vilnerab, Babekyou ap oblije vin sòti kòl anlè a, kounya la nèg sa yo menm yap vin gen kontwòl anlè a, e lè nèg yo kòmanse bay Jenèf Alye Anfanmi bon bwa kale, kounya la Jenèf Alye Anfanmi pral kòmanse febli, kounya la nèg yo pral vin gen yon posiblite la pou yo rive sou lòt nèg yo pou yo degaje kou mèt Janjak pou yo libere tèminal Varreux pou gaz la ka sikile. La la fanmi, se analiz nap fè, paske selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè ke. Wo grade Simo a pat bay lòd pou Simo te entèveni anndan Dèlma 6. Si wo grade Simo a pat bay lòd pou te gen entèvansyon anndan Dèlma 6, kiyès ki al atake nèg Jenèf yo, ale an fanmi manyen youn manyen tout? La a n ap fè analiz. Èske se pa menm yon kou monte ankò? Menm jan nèg yo te itilize nèg Jenèf ale an fanmi manyen youn manyen tout pou diskredite mouvman an, Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou, daprè Giovanny Michel ki ta fè kwè ke gouvènman Ariel Henry a te bay Babekyou 60 mil dola ameriken pou l te pran lari pou l diskredite mouvman an. Men kòm Babekyou nèg sa yo se mèsenè yo ye, depi yo fin pran lajan an yo menm lajan yo nan men yo, yo ka jwenn yon lòt òf yo menm epi yo vin redrese yo an belijeran, lajan yo deja nan men yo, so yo fin fè misyon an, kounye a yo gen yon lòt misyon, nèg sa yo menm yo pa gen etadam. Kounye a la pwiske Babekyou ka vin drese l an bon belijeran l pa. vle gaz la sòti depi pa gen gaz nan peyi a Ariel Henry ap toujou an difikilte e kòm Ariel Henry pran desizyon la pou l retounen sou dosye gaz la pou l pa monte kòb la Ariel Henry li menm l ap degaje l kou mèt Jean Jacques pou l bay peyi a gaz e si Ariel Henry pa ka bay peyi a gaz kèlkeswa jan bagay la ye Ariel Henry ap tonbe menm si l ap reziste kounye a la pèp ayisyen èske nèg yo kounye a la pa ka pwograme menm operasyon sa. Antouka la fami, nèg jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout, nèg yo pran bon bourakale yè swa e nou menm li te minwi dwon nou anlè paske nou menm nou pa dòmi nou menm nou pa dòmi menm jan w wè bandi yo menm y ap fè gad tout nan nwit nou menm lè pou nou vin fè yon emisyon nou mete dwon nou anlè tout kote n ap chache bon jan enfòmasyon paske nou menm nou pa ka di menm bagay avèk tout lòt medya k ap voye monte swiv byen la fami. Pil medya ap di Simo wonfle Babekyou. Sètènman nan operasyon te gen Simo. Te gen bon jan polisye vrèman. Te gen bon jan polisye Simo nan operasyon sa k t ap wonfle nèg Dèlma 6 yo, menm jan yo te wonfle Magalie Habitant, Petyonvil. Pèp Ayisyen, Jenèf Alye an fanmi pa gen chans non. Selon enfòmasyon k te vin jwenn nou ta fè kwè Magalie Habitant se manman Jenèf. Yè lap di bwa kale, yo wonfle l, yo ba l bwa kale Petyonvil. Ebyen, nèg je nèf yo te pran lari, yo te di bwa kale, antouka, yo pase la, yo ba yo bon jan bwa kale. Bwa kale a pa mache pou yo menm non. Li pa mache pou yo ditou. Antouka la fami, selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè, kòmandan Simo a pat voye Simo anndan Dèlma 6. E fòk mwen di nou nèg Delmas isi yo, yo pran bon jan bwa kale, nan moman nap pale a la, nou pa konnen ki kote Babekyou ye, Babekyou gaye dan la nati, èske Babekyou desann anba Lasalin, èske Babekyou lal jwenn Mikanò anba nan waf Jeremi. Antouka pèp ayisyen nan jou k pral vini la, bagay yo pral rèd. Nou wè prent Delma 6 la, nou wè prent Delma 2 a, Kafou Aviyasyon, Kafou Aryopò, nou wè prent sa yo, yo pral vrèman sansib. Yo pral vrèman sansib. Plim nan gouy depi w pase e bal wap pran kelkeswa moun nan. Antouka pèp ayisyen nap kontinye swiv feyton sa paske nou sur e sèten kanmenm nap wè epizòd final la trè byento nap retounen la pou yon nouvèl emisyon sou dosye sa paske dronn nou anlè toujou nap kontinye ankete otomatikman gen lòt ti bagay ki tonbe